Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon onè le 26 desanbre 2022 ben rete 5 jou pou ane 2022 an li kaba ane 2023 kap vini la m panse ke gen anpil bagay pèp ayisyen ap tann pi gwo swè pèp ayisyen se wè ke gen yon fòs entènasyonal ki rantre nan peyi a tankou jan yap klewonnen sa pou ke e anfen yo kapab rale yon souf anfen Moun kapab pase Kwadèboukè san w pa gade dèyè. Anfen! Moun kapab pase Kanaran san w pa gade dèyè. Anfen! Moun kapab mache nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens san ou pa gade dèyè. Tande byen kòman bandi yo fè yon kidnaping yè. Genyen yon gwoup detwizyan ki pral resevwa diplòm yo. Etidyan yo yon kote m pa bezwen site non otèl la paske m pap fè piblisite pou li. Pandan etidyan yo ap pale gen 2 ki deplase. Kòm malfini yo yo menm yo ta paweze nan alantou a, malfini yo antre anndan an, yo pran 2 etidyan san sekirite yo pa menm rann yo kont, yo ale avèk yo. Gen youn ki tèlman sezi, li lage yon vòys, Men, Misye preske enkontwolab nan sa lap di. Misye depase par les evenman. Ann tande sa. Bonsoir group name Koman nou ye la nou anfom bon m t al nan graduation an men se kounya m fèt ap vin la m te fèt ap vin la. Donk sela ve di ke gradyasyon an mal pase yo yo kidnape 2 etidyan nan lakou otèl Marriott la. Gen Sen Feliks avèk Nikenson. Donk 2 etidyan sa yo m apèn t ap pale avè yo mwen avèk Fenel. M apèn vire nan 5 minit mwen annik m kite nèg yo nan lakou a m di mesye bagay yo pral kòmanse ban nou antre non. Kounya m antre avèk Fenel apèn 5 minit. M tande yon machin ki rete deyò a, yon ekip nèg desann, yo antoure nèg yo, y al a 2 etidyan. Enpi te di k se lakwa te gen sekirite, sekirite a pa tèlman mouvman fèt rapid yo pa menm wè bagay konsa e jiskaprè yo di men yo pran 2 etidyan la a wi. Donk katiyasyon an pase nan tenten. S on ekip kò ki te vin parèt. Otèl la te rele lapolis, yon ekip bim. Donk yo te vini, yo te fè nou tout rete an otaj anlè a. Epi y ap kesyone dwayen an, yo di ki kot dwayen an. Epi yo di dwayen an kot etidyan yo, montre etidyan yo. Yo kòmanse fouye tout moun anndan an. Kounye a la, tout etidyan Yo moutre yo mande kat didantite yo mwen menm mte bliye kat mwen mte bliye kat mwen yo man e bim yo manke al avèm se dwayen an k di non se se etidyan m Jean Gilles Fednor se etidyan e Connexon se se se kat li l bliye yo dim mesye fò w mache ak kat ou wi wa konnen lè wap pran lari fò w mache avèk kat kat didantite w men m bliye kat la lakay mwen tèlman map prese pou m ale m bliye met kat la sou mwen donk yo pran 2 etidyan. Epi lapolis di nou yè le swa se pa de ravaj ki pase bò Sentàn yo kidnap yon pakèt moun bò Sentàn. Y a la de etidyan Sen Feliks avèk Nikolson bay la rèd. Se mande m mande Anèt pou l bou yon ti te, yon ti te pou sezisman pou mwen. E si m renmen Mafinèl te fon ti ret kanpe avèk mesye yo t ap pran nou tou lè kat. Sim te manke fon ti rete wi Annie Kenson avèk Sen Felix yo tap pran nou tou lè 4 m sezi m sezi m sezi m sezi Dok ou konnen tout moun ta vès tout moun byen bòdè byen chèlbè ah nou poko e Bondye k sove mwen menm ansanm a Fenel e n te kanpe deyò a nan lakou an n tap pale a mesye nou ni k fon vire. Fon vire wi. Apèn 5 minit wi m tande m tande yo yo gentan pran nèg yo nan lakou an e nou te kanpe nan lakou an yo tap pran nou tou lè 4. Donk bagay yo rèd. Kounye a la se kounye a map parèt la lakay mwen. Kounye a la kounye a la map parèt. Paske yo tap poze yon pakèt kesyon a tout moun ki anndan yo fè yo fè nou fèmen telefòn nou. Yo di e. Yo resanble ke yo retrase etidyan sa yo, yo te gen de lokalize yo sou telefòn yo. Se kòm si li telefòn nan son siyal li ye paske jan mesye yo nik parèt sou mesye yo, se kòm si yo te kòm si se kòm si yo te gen tan se kòm si yo te gen tan gen siyal sou de mesye yo. A bagay la konplike, m sezi. Bagay la konplike. M sezi Rolen m sezi Rolen Sadrac Bernard peyi a peyi a fini anba kèm ap fèm mal tèt mwen ap fèm mal peyi a fini yo manke pranm mwen menm ansanm avèk zanmim ki rele Fenel la pase n tap pale avèk Sen Feliks a Nikenson ansanm nan apèn nou fon vire nou antre enpi bagay la pase. Donk se nouvèl sa a m vin di nou, m pa santi m byen. M te mande Anèt yon sèvis pou l bouyi yon ti te pou mwen, m pa konnen. E te vèvenn bagay sa yo, m pa konn si gen fè, si gen fè lala. E pa ti sezisman m fè. M manke ale. Ebyen. Donk dwayen an ba nou randevou pou mwad janvye poun ka vin chèche dokiman nou, vin chèche papye metriz la avèk relve de nòt an janvye. Na ret li te di na rete sou na rete an kontak sou gwoup gwoup fakilte a. Yo manka al avèm. Yo manka al avèm ni mwen menm ni Fenel. Bondye k fè nou deplase wi. Si m pat deplase mwen m a Fenel nou tap tou pase. Gèt mesye Ok mwen kite nou wi se nouvel sa m tap ba nou E bagay sa map pale a wi Map pale sa avek Sadrak Sadrak neglijan lap regle yon bagay mwen refize regle l Li pa met tout li menm nan bagay yo pou ba li pa li pa rele pou pwosesis lan ka mache A di ke peyi a se se ka fè de kidnapin tout lajounen tout lannwit ki nan yon peyi Mwen menm ki pral travay chak jou. Ou pa konn sak ka rive m. Toutan map dil leve pyel sou dosye a mwen li paka janm dim anyen anyen sou dosye a ou tande Sadrac m manke pase aswè mwen mwen ma yon zanmim ki rele Fenel m manke pase men nouvèl sa m tap ba nou ok m kite nou. Now mwen panse ke anpil moun ap tann pou di ben Li lè li tan pou ke gen yon fòs entènasyonal ki vini paske pi gwo swè pèp ayisyen an se pa rezoud pwoblèm grangou a, se pa pèmèt ke gen plis travay men se fè an sòt ke ebyen peyi sa moun kapab fonksyone ladan l. Depi ki lè pèp ayisyen fè manifestasyon pou grangou? M pa, m pa sonje non mwen menm. Men nou fè manifestasyon pou n di ensekirite sa nou pa kapab ankò. Eske nou konprann? Imajine w wi, nèg la nan yon otèl, nèg la pral gradye. Malfra yo nik parèt yo pap pap yo pran pa yo a. Epi yo ale. Tèt chaje. Genyen yon sitwayen ki rele Jerry Leconte. M pral pale non de sitwayen sa a talè paske gen yon tèks ki tonbe sou li. Ebyen fò m di nou ke Jerry Leconte sa a ki se nèg Tigwav, misye touye yon jenn gason. Li bay jèn gason sa 5 bal. Daprè sa Jerry Leconte di, mesye sa konn gen abitid bay TT enfòmasyon sou li. E enfòmasyon misye ap bay TT yo, daprè Jerry Leconte, se fos enfòmasyon. Se poutèt sa li touye l. Men gen yon bagay Jerry Leconte di, li t ap touye l, li t ap retounen touye l ankò. Kounye a la, nan tèks m pral li pou Jerry Leconte lan, m pral wè ki chapo Ki kaskèt ki nan tèt li? Eske se yon kaskèt dòm k ap itil la repiblik ou byen eske se yon kaskèt de bandi? Konprann byen wi. Paske yon nèg ki polisye, ki komisè gouvènman pou antre nan lojik sila, ebyen m panse ke zòn sid lan, Guy Muscadin, Genyen towo sa a, aparaman, se ta de moun ki, m ta kapab di, detoune lalwa de finalite yo paske nèg yo konn kòman pou yo aji. Pa le senple fè ke yon sitwayen, yon jounalis, li menm l ap bay enfòmasyon, se sa k rive l. M ta kapab di se menm bagay nèg Vitelòm yo te fè, en, paske yo te jwenn yon nimewo RL Prod sou telefòn yon jèn, epi yo touye l. Or mwen pat janm konn pale ak jèn sa yon jou. Eske nou konprann? Donk Jerry Leconte touye jèn gason an e tande sa l di. E pou moun kap pale kaka avek joy map tou map tou dil sa tande m pa konn nan vòlè m pa konn nan kidnape moun ok se misye ki eskize se misye ki toujou ap bay Theriel Thelus enfòmasyon sou mwen se misye ki toujou ap bay Theriel Thelus de fos enfòmasyon sou mwen. ok frèm fè a fèl m fini pase m pa konn nan vòlè m pa konn nan kidnape moun m patap m patap pale non mwen oblije pale paske m wè gen moun ki kòmanse ap pale kaka a djòl yo m di yo nèg sa klè m pa konn vòlè m pa konn nan kidnape moun enfòmatè m nan rele m e m jwenn misye an flagran deli misye ap pale m pase m parèt nan do misye m jwenn misye ap pale avèk tiyèltelus malgre m mande misye pou l depoze telefòn nan li pa vle. Ok Misye pa vle Antouka m jire misye Pou l pa janm fè Wi Si m te konn vòlè m pa tap nwi Si m te konn kidnape moun m pa tap nwi Men se paske m pa konn fè jan de bagay sa yo Teyèl te plis ap trete m de gang m pa gang Men dènyèman la m fè operasyon M demantele dezyèm chèf gang dezyèm plèn nan Teyèl te pa janm di anyen nan sa menm. Ebyen la nati fèm jwenn chans m pral dekouvri nèg kap bal enfòmasyon sou mwen kap fèl pale tenten de mwen poutan m pa moun misye ap dekri a kounye a nou gentan pran misye kòm inosan moun ki pran misye kòm inosan mete w nan menm pozisyon map tande m pou lè map fout ou bal tou al m pa konn vòlè. M pa konn nan kidnape moun ok. Bon antouka li tap fèl li tap retounen refèl ankò mwen m panse sim t se jounalis nan kad kolaborasyon m te gen dwa rele TT oubyen Morvan oubyen m pa konnen whatever mwen ba yo yon enfòmasyon konsènan yon dosye kèlkonk sim ta rele youn nan nèg sa yo oubyen yon lòt youtoubè parèy mwen m bay yo enfòmasyon sou komisè gouvènman Jak Lafontan. Eske nou panse Jak Lafontan, menm si li ta sispèk mwen, eske Jak Lafontan ta dwe parèt a zam ni l wach wach li touye m? E mesye sa a wi ki te kenbe medam yo ki te ba yo anpil presyon. Bon, medam sa yo gen chans wi. Paske jan m wè Djeri ap pale nan Voice sa a la a, Djeri te ka pete tèt medam yo. Konprann? M konprann sa konn rive ke gen yon seri de act kap poze se zak ki pou itil la repiblik. Men pandan wap itil la repiblik lan tou fok ou pa fè yon seri de ekzaksyon pou ke sa w fè ki byen yo par le simple fait ke ou fè de twa grenn bagay ki mal ou efase yo avèk san. Eske nou konprann? Yon nèg tankou Muscadin li te kab itil la repiblik. Yon nèg tankou Jerry Leconte li te kapab itil la repiblik. Men fòk nou rantre yo nan yon rejistr pou yo itil la repiblik byen. Kounye a la, ann al gade pou n wè kiyès sitwayen sa ye. Se pa mwen k ap di l. Daprè yon atikl ki sòti sou Jerry Leconte, ansyen polisye revoke pou rezon doutez. Konprann byen, Jerry Anderson Leconte enstale depi plizyè lannen nan vil natal li kote li vin chèf polis minisipal nan Tigwav. Aprè avwa ete menase de mò e densandi pa Jerry Anderson Leconte, komisè gouvènman tribinal premyè enstans Tigwav la, mèt Pierre Elioth Paul, Mande responsab emigrasyon ak imigrasyon pou mete entèdiksyon depa kont ansyen polisye Leconte. Tande byen wi, nan yon korespondans, se te nan dat 20 mars 2022, chèf pakè Ti Gwav la, mande responsab imigrasyon ak imigrasyon nan Pòtoprens pou pran tout dispozisyon yon mannyè pou kapab entèdi Jerry Anderson Leconte pou l kite teritwa a pa vwa maritim, terrestre e aeryèn. Orijinè Tigwav e moun Tigwav, Jerry Anderson Leconte, moun rele li Archange tou, se yon ansyen ajan polis nasyonal Dayiti. Daprè enfòmasyon, ebyen, aprè ke lapolis nasyonal Dayiti pwosede ak arestasyon, Youn nan bra ame li nan nivo vil sila a, Akanj, fache e li menase de mò e pou kapab menm boule pakè a yon mannyè pou te kapab fòse libere pwòch li a. Anderson Leconte prezante kòm yon asasen patante k ap opere nan vil Tigwav. Plizyè jenn gason egzekite somèman, pami yo yon sèten de Ti Pite. An 2013, Akanj akonpanye komisè polis. Petyon vil la, Vanel Lakwa e ansyen polisye Ismar Maslin ki te jwenn arestasyon li pou detansyon zam a fe pandan prezidans Privert ebyen towo sa a te libere. Bon, antouka fò n di ke se yon ansanble de enfòmasyon nou jwenn sou trip foumi enfo yo founi konsènan Jerry Leconte. Bon, antouka, Jerry bay repons. Nèg yo pale, Jerry bay repons. Mwen menm tou, m gon ti konsèy pou nou mesye. Nou pa ka alèz nan bay enfòmasyon. Lè yon nèg ou son eklereur, ou gon jan pou fè sa. E se sak fè l ta evidan pou ke anpil nèg. Chache konprann kòman Arab mwen yo fonksyone. Ou pa ka bay enfòmasyon, w ap bay TT enfòmasyon, nimewo TT sou telefòn ou. Hein? Ou pa ka bay TT enfòmasyon pou nimewo TT sou telefòn ou. Paske TT se Kanada l ye, m pa konnen Etazini l ye. W ap mouri. Epiw fini. Ou pa kap pase matisan chak jou epiw la wap bay tenten enfòmasyon. Kounya lè izo rankontrew. Lè ti lapli pranw. Hein? Antouka mwen menm m tou pwofite. Ni chinwa, ni lòt salte endyen nou gon jan poun konpòte nou. Li ta evidan poun swiv kòman arab yo ap fonksyone. Paske yon nèg ou paka endyen, ou paka chinwa. Epi moun wap bay enfòmasyon ou mete non l kareman. Aprann konnen kòman Arab yo viv ok. Antouka mèsi la fami kòm toujou un maximum de kòmantè un maximum de partaj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vous apresye le travay epi aprè kèskon di a la pwochèn.